Si se mwen menm ki te di l, si se mwen menm donk ki t ap di w men kisa k ap pase an Repiblik Dominikèn, ou ta di m ap fè koze. Ou ta di map envante map met pase genyen map di sak pa fèt vre ebyen nou pral fèw tande Alexander Galvez ki li menm e donk ap viv lòt bò a menm kap viv sa kap pase ayisyen ayisyèn e konpatriyòt nou yo frè ak sè nou yo e ki jodia la ap pase yon veritab Pwoblèm anba men Abinader prezidan repiblik dominikèn nan ki li menm pa vle wè ayisyen menm menm menm depi towo sa monte sou pouvwa sa donk se mizè ayisyen ap pase e kounye a bagay yo vin pi grav bagay yo dejenere paske misye deside fòk li retire Tout ayisyen kap viv lakay li e kay ap kraze, fanm ki gwo vant ap akouche nan lari epi solda dominiken menm kanpe ap gade yo, bagay la grav medam e mesye nou pa gen imaj men nou pral fèw tande Alexander Galvez ki li menm ak dlo nan zye ak dlo nan zye se pa nou kap dil nou pral fè w tande ak dlo nan zye Alexander Galvez li menm oblije e doke ap di ki sal wè kap pase lòt bò a bagay la grav bagay yo di pou ayisyen bagay yo vrèman konplike e nou konnen gouvènman peyi nou son pakèt e doke nèg ki pa fè anyen yo pa itil anyen kèlkeswa sa on ayisyen ta ap pase lòt bò a kay vwazen nèg yo pa kyè paske yo santi yo alèz ebyen. Sa kap pase ayisyen nan repiblik dominikèn la son bagay ki paka pa fè w tris ou paka pa kriye lè wap gade imaj de imaj wap gade sa kap pase bagay yo tris. Ebyen medam e mesye san nou pa pale twòp nou pral fèw tande galvès ki li menm pral mete koze atè ni aprè videyo sa m konnen gen anpil moun ki pral kriye men nap diw pran kouraj frèm kenbe kè gen yon lè kap rive ayisyen E peye yap peye nou pou nal an République Dominicaine men nou pap janm met pye nou kote sa paske dominiken menm si se pa tout men majorite dominiken pa renmen ayisyen. Tout detay rete swiv video a. Yo pa epanye pèsòn. Donk gen anpil moun ki aplodi Luis Abinader konsa gen moun tou ki kritike misye. Ann pran yon dènye mo nan men Alexander Galvez. Galvez, kòman nou ye? Kounye a, Moyiz t ap sòti Pòtoprens, li kite paspò a lakay li, epi l al Kabarè. L al mache nan kapital la san okenn dokiman. An pasan, l di sòlda a pa bezwen paspò a, paske vòlè ka pran l nan men m epi sòti san paspò. La a, imigrasyon jwenn ou, yo pran w, yo vini avèk ou. Ayisyen yo, pandan n ap al Sendomeng, malgre tou, toujou mache ak dokiman nan pòch nou, paske se sèl mwayen pou idantifye nou. Kounye a, ki sa k pase, se y ap di se sa k ap pase nan moman la, pandan palavra la. Nan moman efektif Barbie Adair e si yon dekrè men kay yap kraze se pa kay ayisyen yap kraze yap kraze tout pa de sendomeng vòlè tè a li menm jan avèk ayiti lè tè lè tè leta gen moun ki vòlè tè a konnya lè leta vin reklamen tè a konnya leta oblije dedomaje yo ba yo papye konnya dekrè ki pran se ke li di nou tout ayisyen tout sitwayen etranje ki ta vòlè tè leta. E pa bliye gen 2 klas de imigran ayisyen ki plis ki plis, se ayisyen ak venezyelyen. E byen moun sa yo, y ap kraze kay yo, y ap depote yo e yo p ap antre nan peyi Dominikani ankò. Men peyi Artelus, mwen menm sa ki ban m pwoblèm. Tout sa k pase la sa pa di m anyen. Sa k ban m pwoblèm nan se madam nan se mwen ki akouche Junani an. Se pa lontan, otorite ayisyèn yo nan Barahona te anonse yo ta pral mete yon antèn Dimani kòm on biwo konsila. Imajine w distans ke kote dam nan pou li te al sèvis avèk komisarya ayisyen an, li gen 4 kilomèt 22, 4 kilomèt avèk 22 mèt de distans. Sa vle di ke zanmay nan figi nou la. Imajine w madam nan ap bay san, men pa gen yon otorite ayisyèn ki okouran malgre nou a 4 kilomèt de distans. Men peyi a sèvis. Li lè li tan, se pa se pa pou nou fè grèv, se pou nou fè manifestasyon. Kisa n ap fè? Pase ovilejou n ap n ap pi mal, nou pi fon, te yè Telis. Ayisyen Sendomeng yo pa fè pa respekte yo men koz sa, te yè Telis. Premyèman, Dominiken an, plizyè nan yo ap gade kòman wou menm ann Ayiti w ap rete pwòp pitit lakay ou. Premyèman, Dominiken an ap gade kòman Moun ki nan prizon nan penitansye nasyonal yo kòman yap manje, kòman yap dòmi, yo di w anben nap ba w manje pyès ou. Dominiken ap gade tou peyi ak pelis kòman wout Mayi-Gate a ye e kote Ministè Sante Piblik Ayisyen an etabli kò l nan pil fatra santi. Yap gade sa w fè nan peyi w, yap gade tou yo ba w, mwen menm sa m ka di Tèt Di Lise, se le moman o jamè pou nou onte ògèy nou. Sa Dominika fè nou an, mwen menm m pa di sa anyen. Se nou menm, se mwen avè w, nou tout pou nou di bon, an nou mete estrikti lakay nou. An nou mete de minis konsène. An nou pa pran etranje, an nou pa pran de brayou, an nou pa pran de mèsenè pou nou mete minis. An nou mete de ayisyen. An nou pa pran de mesaje. An nou mete ayisyen ki konnen nou dwe gen wout asfalte, nou dwe gen dlo, nou dwe gen manje. Ki sa ayisyen an se Sendomeng jodi a la? L al achte man, l al achte, tande, sitwon, l al achte kokoye, l al achte pa, e, tout sòt de ti manje ou konnen yo, e, chiko, tout ti bagay sa yo, nou ka fè yo Ayiti. Ayiti nou ka fè lèt Ayiti. Imajine w, Sendomeng, ou wè moun y ap bwè lèt Sendomeng, men lèt bèf la, Sendomeng yo konvèti l an plizyè, an plizyè bagay Sendomeng. Nou menm n ap gen yon pakèt lèt ann Ayiti, nou pa konn kote yo fèt. Jodi a la, Peyèl Peris, gade Beladè, Ou konn istwa Beladè trè byen. Jodi a Beladè se yonn nan kote ki gen plis trafik ki genyen. Ebyen poukisa nou menm etan kayisyen nou pa tèt nou ansanm nou di bon ebyen kòm nou konnen se la fanm ansent yo pase plizyè souvan an nou konstwi yon lopital. Konbyen kòb yon lopital koute pou nou fè yon lopital? 5 milyon dola ap pran lopital avèk tout chèk ladann pou fanm yo akouche. Eyal te di, Mwen menm m pa kriye nan telefòn nan. Sa fè m mal. Wi paske sa fè mal. Paske m ap gade ou menm ki minis jodi a la, ou vòlè kòb peyi a pou al kache l a etranje malgre yo mete yo mete kòd nan boudò pou yo mare w. Ou fout di se pa vre. Eyal te di, Dominiken ap gade wi. Pèp la ap gade w. Men m ap di w bagay genyen tou. E avan m fini, map fè w konnen Loni, se Ayiti Loni ap kraze nèt. Paske Loni li la sèlman pou pote, pou ga, pou kraze. Loni pa la pou konstwi anyen. Loni pa gen okenn dwa pou l al pa poun nome lòd. Paske Loni li wè premyèman yo ban nou kolera, li pa dwe domaje nou. Loni wè nou pa gen wout. Loni wè nou pa gen lame, nou pa gen lapolis, nou pa gen anyen. Loni sa se pou di nou sekou. Ayiti kòm manb fondatè loni, mwen menm mande Ayiti an pwoteste. Ayiti nap pote plent apre plen kont loni nap kite la dèyè an repo. Paske a gen a dèyè jodi a la. Sendomeng genyen pwè de 4 milyon Ayisyen kap manje. Menm si yo nan kache men yo manje omwen on jou yo manje. Jodi a genyen 5 milyon Ayisyen kap mouri anba Pòtoprens san manje. Gen gen kote depo yo manje yo gate nou pa ban moun yo manje a. Ayisyen, Ayisyèn alawonnbadè, si nou vle peyi a ranje vre, si nou pa vle depann de blan, ann al Latibonit, ann al vann tòbèk, ann al mete diri sou pye, ann al plante, an nou sispann manje manje blan, an nou sispann manje spageti, nou ka fout fè l nan peyi n tou. Se lemoman ou jamè pou nou gen ògèy etanke Ayisyen. Mwen mande laprès ayisyèn sa, mande tout moun an jeneral, an nou pran imaj fi sa ki akouche Jimani Se ap vomi san ki genbe atè a wap wè wap wè sa se yon vye aksyon sal men tout moun ki koupab se pa Abinader tout se pa doktè dominiken an manti se nou menm ki koupab wou menm minis ki te depanse 111.6 milyon dola pou kowonaviris la wou vòlè kòb la wou fout vòlè lajan jodi a paka fout ou nan prizon jodi a ou pa gen dwa pale dayiti paske wou menm se vòlè ou te ye se sa fèm di w laprès ayisyèn sa swa nou tout kite bay sa nèt. men nou pa bezwen la sèl kòm li ye jodi a la vrè bandi ya se loni ke li ye se pa nou menm nou menm nou pa bandi se malere nou ye nou bezwen viv men loni konnen yo ban nou kolera 400 mil moun mouri yo pa dedomaje nou yo pa fè nou anyen jodi a loni gen kè mwen menm sim abinader si yon bab pise m tap fout nan figi moun sa yo se pa mwen sa sendomeng jodi a sendomeng jodi a la se gras a li menm nou gen 4 milyon ayisyen kap manje sendomeng. Nou tout Ayisyen. Ou tande Kwadeboukè, Matif la? Mesye, ann met tèt nou ansanm. Omwen, nou nou nap nou tap avodit la, nou achte ekipman, ann asfalte wout la. Ann nou mete yon ti lopital omwen nan chak wout. Ann nou kap nou gen kòb pou sa. Ann nou fè peyi a, mesye. Peyi a deplis. Se sèl bagay ki fè m nève, ki fè m fache, m ap gade kòman yon fanm Ayisyèn ap akouche. Jodi a la, minis lan te mande kay Ayisyèn nan. Ou pa wèl li malad li pa janm vin pise li mete daypè mnde sou li se sèl peyi Ariel te li wap fè yon seri de bagay ap pase an Haiti gon paket Haitien kap bay enfòmasyon ki pa sa mwen menm map baw verite a tou sa Dominique ap fè nou la se pou nou pou nou ouvè lestomak nou pou nou bwèl paske se monnen kès ou yap vann nou lè w te minis wal sendomeng wal kache avèk kòb peyi a wal fè gwo biznis Lè w senatè ou vòlè kòb peyi a wap fè gwo bilding sendomeng wap fè gwo otèl sendomeng wap fè lakay ou peyi a te di jodia la menm lèt nap bwè an ayiti yo yo fè mete sendomeng boutèy yo yo fè sendomeng pagen anyen yo fè ayiti jodia la poukisa moun ka vann poul yo sen ayiti a moun ka vann pye kochon yo poukisa yo pa mete de fèmye kochon an ayiti poukisa yo pa mete de fèmye poul menm jan avèk sendomeng pou yo sibao poukisa yo pa fèl non yo fout mete yo nan kontenè lè poul la pouri Yo konn afè, yo mete kloròks ladann yo vann gran fritay. Poukisa nou pa fè sa, mete sa Pòtoprens, mete l Okay, mete Jakmèl, mete tout kot nan peyi a. Jodi a la, si nou vle nou pa nou renmen peyi a, se pa joure, se pa kraze brize, se pa souri jounalis la non, se gade reyalite a. Sendomeng jodi a la se zye nou l ap ouvri, li di nou fè efò avèk tèt nou tou. Prepare tèt nou tou. Ou pa ka di m, pandan 1 an yap fout depòte moun, ki sa Guy fè nan fwontyè a? On mèd li pa fè nan fwontyè a. Ki sa leta fè pou Ayiti? Pandan 1 an wi se reyèl verite. Anyen! Men jodi a, si nou gen ògèy e pa kè moun, e si reyèlman nou se pitit Desalin, e si reyèlman nou se Ayisyen ki te fonde, ki te mèt libète nan lemond antye, fò nou gen wont. Fò nou pa gen lòt siman glise pou nou di jodi a la, li nan lit lan, Kote nou menm, mwen avè w nou rete bon zanmi. Nou pa nan chire pit, nou pa nan ba lòt la kout poud, ni kout bal. An n al jwenn Kwadèboukè, an n al jwenn Matisan, an n al jwenn Gravin, an n al pale avèk yo, di yo, Mezanmi, peyi a pa ka pèdi, paske si nou pèdi peyi a, l ap mal. Pou m fini, Teyèl te desann di w, Jodi a la, yon lidè politik dominiken, si li malad, l ap al lopital lakay li. Jodi a la, lidè politik ayisyen yo, si yo malad, y ap al Kiba. E m pa kwè pa Sendomeng, paske Sendomeng ap pare, Sendomeng ap pare yon flè cho pou l boule yo. Ebyen, yon lidè politik ki malad an Ayiti, kote l pral lopital? Lidè politik dominiken an, pitit li lekòl Sendomeng. E m ap sou Rue Abinader. Premye fanmi Rue Abinader yo rive an Dominikani an 1898. qui prend décision euh, le ministre d'alors, à savoir M. Berthaud orsay qui prend décision pour mettre en disponibilité euh, euh, M. Jacques Lafontaine, il l'autre barrière pour le faire, c'est rendre au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui tranchait les, décisions administratives. Donc ça veut dire que même le ministre n'a pas qu'à prendre décision à lui-même seul, foule yo revoke ou, ou gen sèlman rekou oprè de L'inspection Générale ki pral reyabilite ou pou ou pral mande pou yo reyentegre ou e a partir de cette réintégration ou kapab antre anndan polis la. Donk fòk gen yon desizyon administrative ki ki di ke enben yo reyentegre ou, yo reyabilite ou nan fonksyon ou e lè sa ou kapab genyen fòs probant pou kapab antre ok, vin occuper, vin réoccuper poste là. À savoir, maintenant, je le dis là, et, euh, il est question de, il question révocation d'un commissaire du gouvernement ah. qui lui-même, eh accusé notre question corruption. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais, ça qu'elle dit livré ou pas vrai, c'est la Cour supérieure des comptes qui va mener une enquête ansanm avèk ULCC. Pa bliye non, akote de Kou Sipèryè dè Kont lan ki pral tranche sou kesyon desizyon an, men gen ULCC, Unité de lutte contre la corruption, ki ta dwe tranche sou dosye Jacques Lafontant. Donk sa vle di ke jodi a la a, gouvèneman an twouve l antre nan ti soulye li, menm lè l ta vle reyabilite mesye Jacques Lafontant pou mete l minis oubyen pou fè l antre retounen nan pakè a, enben vin gen yon pwoblèm. vin gon pwoblèm detik paske yon moun ki gen non l site nan kesyon koripsyon sa pa vle di li enplike men kounya la fòk genyen de enstans ki konsène nan dosye a ki pou al tranche sou dosye a e lè sa apati de tranche a ou pral ou pral jwenn desizyon ki di ke enben entèl pa enplike nan tèl bagay, li kapab, li, li, li apt a reyabilite nan fonksyon l kòm komisè di gouvèneman oubyen kòm ministre de la jistis. Donk pou di, pou nou di moun yo klè Ezaü, ee, minis Dorcé bèl e byen vivan. Alò, wi. A, non, non, men, a pati de ekriti li, ou konprann? Se Vondè Lebèk. A non, misye bèl e byen vivan. La desizyon. La décision du ministre de la justice, à savoir Mèt Berto Dorcé, à savoir Mèt Berto Dorcé, li, li te vi, li rete vivant dans la mesure où, menm lè l pa la ankò, décision an rete vivant. Tè s on chèf irachi. Men sepandan, men sepandan, Mavalis, men sepandan, e, e sa ki gen a wè ak kesyon, e, e, décision. pou reyabilite mesye a se yon lòt bagay. Donk sa vle di jodi a la nou fas ak yon sitiyasyon enkontounab e kote mesye Ariel Henry menm lè l ta deside a li menm sèl pou l reyabilite mesye Jacques Lafonte an li pap kapab e sosyete a pral wè l trè mal. Pa al fò konsa non Esaü. Pou l ta omwen aksepte pou l al antre nan yon seri de dosye non. Non, men sa m ap raple Ezayi. Menm lè se Ayiti nou ye. Ezayi. Ba yo kle. Ezayi. Wi. Sa m ap raple w se ke ann Ayiti nou wè bagay sa yo deja. Gen de nèg ke yo te revoke pou kòripsyon, gen de nèg ke yo revoke pou malvèsasyon, enben demen oubyen kèlke jou apre yo vin pi chèf ke jan yo te chèf avan. Donk nou wè bagay sa yo deja. Se pa etonan, se pa sipriz. Bon, se pa sipriz, men sa a, jodi sa a, dosye sa a. dit si monsieur a apte à réhabiliter de ses fonctions, à réhabiliter et, fonctionner comme commissaire du gouvernement hmm. ou bien comme ministre de la Justice. Donc ça a dit que docteur Ariel Henry trouvait entre le clou et le marteau. Alors, l'autre bagaille qui gagne dans la, République, hein, hmm. c'est que José Lexidor gagnait et en pile d'efforts fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, au niveau de, de la cellule kont anlèvman pou kapab kwape de kidnapè e ki ap mete peyi a e nan difikilte ki mete anpil moun nan pwoblèm alò fòk nou di ke e lapolis nasyonal enben e ap eseye demèdel davantaj pou kapab kwape de bandi e gen bon nouvèl gen bon nouvèl pou ke omwen e e pou lòt anjen e e an nou di blende ke lapolis te leta ayisyen te e kòmande pou e.